Sniper soti nan silans li. Aprè plizyè jou pèp ayisyen yo ap mennen operasyon anlè vilaj ansanm avèk Savann Pistach, gwo responsab nan lapolis yo di yo fè bak pou yo redefini strateji. Yon sèl moman yo retire cha yo fè bak, bandi deja kidnape plizyè moun sou wout la si nou kwè nan sa polisye a di. Polisye sila ki voye gwo pinga bay otorite yo pou l di yo si nan semèn nan la a pa gen yon repons ki bay, Bwa Kale a ap chanje faz. Paske Zòn sa ki rele vilaj de Dye kap bay pwoblèm fòk yo fini ansanm avèl paske li menm li fatige. Li fatige ansanm avèk on seri de gwo otorite ki nan tèt lapolis la ki an konivans ansanm avèk gang. Si mesye yo pa degaje yo pran desizyon rapid rapid, bwa kale a Hum lap pran yon lot dimansyon. Rale chèz ou, ou pral tande. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Zanmi pa ou. Fouco. Yes medam matmwazèl e mesye polisye snaypè fache li pa dakò ansanm avèk sa wo eta majò lapolis la fè yo ta pran desizyon pou fè yo fè bak aprè plizyè jou li fè lap dòmi sou do kay pou l mete kontwòl sou Matisan. Pandan yo gen tan byen lwen, ebyen otorite rele yo di yo fè bak pou redefini kòman operasyon an ap fèt. Polisye sa ki fache paske li deklare andedan lapolis la, chaje ansanm avèk gwo gwo responsab ki an konivans ansanm avèk gang. Donk, anvan semèn nan fini, fò mesye yo degaje yo bay yon repons, sinon Bwa Kale a ap chanje faz, yo pa ka ap lave men si atè konsa. Pou plis detay, an nou tande. Yo pa anba e lòt pou sesi sela. Banm diw yon bagay. E pa vin plenyen konnya ap di ke nèg yo pa nèg yo pa pa sou fon anyen serye vrèman, nèg yo pa anba e lòt pou sesi sela. Enben banm diw yon bagay. Ou wè sa nèg yo te bezwen fè? M pa konn si se wont yo wont Ok lèm te pale premye fwa yo te fèn fon ti avanse. Koman sa fèt se lè ke yo di tout nèg ki te anba pou nouvo strateji ok pou tèt pansant fèt pou bayo ka fèt dwòl nou tout te kontan nap panse pou fè yo fè nou tout repliye nèt epi nèg yo pran lari jodia m pap baw manti wè depi yè lè nou fin kite anba yè maten nèg yo kòmanse ap fè resèt sou wout la Sot depi bò Sen Bènadèt la. Bon nèg yo pran lari a zam nan men yo rive bò Inasmo anba. Ou wè sa m di w non? Nèg sa yo pa lè m di w non m di nou majorite nèg nan eta majò lapolis la nan gang nou di m manti. Èske ou konnen gen youn nan nèg yo youn nan eta majò t rele yon jounalis trè koni nan peyi a li di jounalis lan pa gen okenn entèvansyon ki te fè nan vilaj panse tan mesye n ap fè 5 jou m ap dòmi sou yon do 5 jou m ap fè m ap dòmi sou yon do kay Hein? Tout nèg mwen yo ap dòmi ap fè ti leve pipi nan galon? Map ba map ba w manti, tankou Makenn li menm, madan Makenn akouche, Makenn pa al lakay li. Nap fè travay la, n panse ap gen yon akselerasyon? Kaka fèt. Kon ay bagay se SPN ki pou fèt, enben nap, enben sa m te di nou an, si nou pa pale bon, e popilasyon an wè nou tande. Popilasyon an wè nou tande. Fòk nou fè bwa kale a tou nan yon lòt vèsyon. Majorite nèg sa yo nan vòlè m di nou mesye. Majori, wè menm e gèlè e jou ap konte pi yo revoke m, m pa konnen si yo pa ensiyen lèt revokasyon m deja, oubyen yap chache yon fason pou asasine m. Wi, pase yo pa ka achte m, si yo pa ka achte m yap vann mwen, vann nan se tiye m. Wè sa m di w la, nèg yo gen enterè yo m di w papa. Bon n afebli, ok bon m di w, sèvis entèlijans pnh la konnen gon pakèt nèg annba a ki pa anndan an, gon pakèt zam ki t al fè lòt wout ki poko rantre, yo pa ka rantre pandan n t anba a, poukisa yo fè nou rantre? Poukisa tout sòlda, poukisa tout nèg rantre nèt, tout inite rantre? Pa kale je nou tande! Men m di nou sa m ka vraje. Pridan tande frè m. Nou pridan tande ti mesye. Konnen mwen m pa vin pou lapè. Sniper pitit pèp la. Popilasyon an gade kale je nou. Chak lè n wè e chak lè nou joure nèg sa yo, yo fon ti bagay. Yo moutre n ap fon ti bagay. Mesye sa fè wont. Ban m di w bagay, direktè, mon direktè. E ou t polisye wi, si wap tande bagay moun CSPN sa yo pa gon moun ki konn anyen nan, pa gen youn nan k pran fòmasyon de sekirite. Se ou menm ki chèf sekirite nasyon an wi. Ok, se avè w zòd ou n ye, se lòd ou nap tann, pinga w pran lòd nan men moun sa yo. Moun sa yo gen enterè yo nan sa kap fèt la. E moun sa yo kap vann katouch, moun sa yo ap vann bal, yo bezwen lèse pase. E je kale je w, si w pa fè yon aksyon nan semèn nan la, wè jodi a e mardi. Si pa gon repons avan vandredi, faz la ap rive yon lòt, ap gon lòt, ap bon mdi w, pral gon lòt vèsyon bwa kale. Ou wè sa m di nou e m klè ansanm avè w e Sniper t pale. Gon pakèt nèg mwen la k ap manje dan. Menm lè yo ap sekirite w pral mennen w lakay ou granmoun yo pa byen avè w, wè m tou di w sa. Wè blesi sa nou te genyen an, sa nèg vilaj sa yo te imilye Swat yo, wè bagay sa l pap janm geri non. Ou pa wè chak lè pral gon ti bagay anba nou toujou gen plizyè nèg kap mete mete prezan mete prezan pou nou ou pa wè nou tout anvi fon pote boure esa pou fè wi an nou fè pote boure a an nou fèl revolisyon pa janm fèt san mouri si se mwen kap mouri pou anba fini l fini nap pale de bagay bini ee kòman rele bagay sa yo ee yon pakèt bagay se si se la CSPN ki pa rapò CSPN sa e ou chèf wi menn. Ou komanse ap bagay bagay kounya la nap fè tenten transpere bagay popilasyon ap manje nou tou gen de polisye ou byen responsab komisaryo yon kote te gen bwa kale ap rache kelke volè nou prè poun transfere yo men mesye sa nap fè a pa bon non li pa bon non m di nou sa li pa bon ann fè bagay la byen ann ede popilasyon an. Yo bezwen pasaj sèlman. Pèp la bezwen Pèp la bezwen gade pou l sikile sèlman. N ap fè konn ann vin yon pwojè Gouvènman an bay chak delege depatmantal yo ti kit diri al mache ba pèp la pou kisa? Nou pa gen pèp grangou non pèp la se pèp la pèp la e konbat li vle an konbat kidnapin nan l konbat ensekirite a e sa l bezwen nou kapab lame nou ok men blende yo vin la a Kote n fè avè yo? Bende yo vini fè l foto, fè sesi fè sela ba sa n pral fè avè yo konnya? ANP anndan an grav vin gen bende. Nèg yo gen misil anndan an. Lè nèg ap fè stil sou nou blaze desann nou plat konsa menn. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila a humm antouka ti mesye Pa gen kanpe non. Pa gen kanpe. Pa gen kanpe nou sipoze kontinye avanse paske a chak fwa nou fin fè 2 kout bal nou repliye bandi yo vin pi pwisan bòs yo gentan pase yo yon pakèt zam ak bal. E ou konnen kòman bagay la ye nan peyi dayiti ni lentènasyonal pou m di BINUH ansanm avèk pil anbasad nan peyi dayiti pa vle lapolis gen kapasite vrèman. De mèm tou pou dirijan nou yo, yo pa vle lapolis mete sekirite malgre yo rekonèt polisye yo gen kapasite. Paske fòk yo kontinye kreye gang pou ke yo kapab rete nan tèt pouvwa, fòk moun kontinye mouri. Pèp ayisyen sonje m te pale w, si w depoze manchèt ou, si w kite bagay la frèt, ebyen. pita ap pi tris. Medam, matmwazèl e mesye genyen Jean Jude Florestal alyas Judo yon endividi ki mekanisyen ak antèn chèf de gang Izo ak Ti Lapli ki anba kòd lapolis nasyonal. Se misye ki ranje machin ak chanje pyès lè Izo a Ti Lapli vòlè machin moun yo nan lari. Yo jwenn konvèsasyon li menm ansanm avèk malfra yo jounen jodi a lap plede anba kòd lapolis pou plis detay. An nou swiv ansanm. Mekanisyen, pwopriyetè Saint Jude Auto Parts, Jean Jude Florestal, alyas Judo, se yon manm enpòtan nan gang 5 segond k ap opere nan Vilaj de Dye. Wòl Judo jwe nan gang sa, se fè aranjman ak reparasyon nan veyikil malfra yo vòlè, se Judo tou ki monte pyès machin nèf gang nan achte avan yo itilize l. Nan odisyon li nan dcpj, pwopriyetè Saint Jude Auto Parts la konpòte l tankou yon sen, Waww waww non l sanble yon sen imajine w kontra yon mesye konsa sa kap di w li nan gang sa kap di w li nan gang ou kwase avèk yon mesye konsa nan lari li konpòte l tankou sen. Fè konnen se nan biznis l kwè. 48 ans. Ki ou dwe abite? Lafè Dichèn. Lafè Dichèn. Ki sa ou fè Lafè Dichèn? M fè biznis. Ki sòt de biznis ou fè? Pyès machin. Yo just arete m. Mwen m konnen se yon bizisman mwen ye. Mwen vle di m se a ye. E sak pase lè ki fè danw konsa, danw sere gason. An danw sere ou poko pale, ou konsa, ou konsa. Se kwa listwa? E se biznisman, se biznis ou fè, yo just arete w. Men se kwa listwa? Ou rèd ou pou pale gason, oh oh. Se a ye gang, gang 5 segond. Mwen m pa konnen sa mwen. Bon m paka di yo arete m pou granmesi, men m pa gen referans a gang. Jean Jude Florestal, ki jwe tou wòl antèn nan gang 5 segond nan moman kidnapin ap fèt, di li pa gen pyès relasyon ak aktivite gang. Poutan, done anketè dcpj yo dispoze nan relve telefonik yo montre aklè, soti janvye 2022, Judo an kominikasyon 67 fwa avèk chèf gang Izo, Hein men hum nèg yo ansanm I ka pa nan gang nan epi I plas a izo on ne sait jamais. Ay menm jan sam avek yon seri de ti medam yo pa nan gang yo just al souke kò yo nan vilaj ebyen mekanisyen just al souke kòl osi ala trak la polis silvouplè gon bagay yo desere machwè bay misye yon ti bagay pou machwè a lache bagay sa rèd vre konsa nou tande yap pale nan gang. Plis pase 60 gonmye fwa w pale avè l. Epi, dènye apèl yo retrase nan dat 3 ak 4 avril 2023. Toujou selon enfòmasyon dcpj dispoze nan telefòn malfra, Judo gen bon jan rapò tou avèk chèf gang Gran Ravin nan Ti Lapli, yo abitye kominike. Ki kote w te ye 4 mas 2023? M pa t oken kote. Donk, nan done lapolis jwenn, dcpj jwenn, ou kominike anpil avèk Izo. Sa w ka di nou sou sa? Ou wè jan bisisman mwen ye. Eske ou wè jan je yon nèg chèch. Yo man yo di w nan done yo jwenn. Ala traka papa. Ou kominike anpil fwa ansanm avèk izo kounye a m pa ka di anyen sou sa non. Eehh! Bsp Julie men li men fou a, li men fou a. Businessman yo ye Kom vitelom. Ou moun nenpòt moun gen dwa relem sou telefòn m pa konn kiyès ye. Atò pou moun rele w 60 konbyen fwa ou pa konn kiyès ye? Ebyen mwen rete rele. Bon m pa konnen, telefòn mwen gen dwa sone son bsnisman mwen yon moun relem li mande m pyès. Ok nan ansyen nimewo telefòn izo a ou pale 40 fwa avèl. Manti yap fè sou ou. Aww oh gwo kliyan gwo kliyan gwo kliyan. Gwo kliyan. Ansyen nimewo 48 nou nouvo nimewo pèp ayisyen plis pase 60 fwa. Gwo kliyan. On kliyan l genyen. 3 avril 4 avril ou pale avek izo. M pa konnen m pa konnen bagay sa. E telefòn nan pou kisa. Bon m pa konnen sa non. Wi l ka pa okouran. Telefòn nan ka pase apèl li pou kont li sa ayiti. Tout è posib. Tout est possible mon garçon ou fon ti souri humm wa konnen wa konnen eeyy ala traka pou la wè kayita papa humm li pa konnen li pa konnen kitel li pa konnen non li pa konnen ooyy m tap bat misye pou pa konnen pou pa konnen m tap pasel makak. Ay jwe w pa ka chèch konsa. Gade je nèg lan m pa konnen. Nan kèt. Toutfwa, Jean Jude alyas Judo rekonèt li te pale ak manm gang sa yo. Men lè sa, se nan kad negosyasyon yon machin li yo te vòlè sou wout Matisan. M gen machin mwen, machin mwen gendwa pèdi. Machin mwen gendwa pèdi m fè kontak, m fè kontak m jwenn machin mwen. Bis mwen te. Ahh ke Ok pèp ayisyen gen fè kon avè di pou fè kontak plis pase 60 konbyen fwa wap pale nan ansyen ak nouvo nimewo sa se kontak machin ni pèdi l fè kontak li jwenn machin ni ok lè machin ou pèdi fè w fè kontak. Te konn fè lavil te konn fè lavil yo pranl pa non de fwa m chache yon moun m di al dèyèl pou mwen yo pranl epi m chache kontak m al pranl m pa mete lapolis okouran non. Konbat gran banditis la sou tout fòm, Se youn nan objektif Wo Kòmandman Polis Nasyonal la. Se pou sa, Kòmandan an Chèf la Frantz Elbé kontinye ap mande bon jan kolaborasyon popilasyon. Ok, pa gen pwoblèm la Popo, se byen sa. Se byen sa! Antouka pèp ayisyen, se konsa dosye a ye nan dcpj, m pa konnen, nou ka konnen